Eeyy gen zen nan etchema la gen zen gen zen gen zen. Jan ap gade foto sa se yèswa foto sa fèt jacmel kote blondine ta al jwe jacmel lap al mache a tout gad di kò l avèk tout sekirite lè la m pa konn si e dipèfèk gen sekirite l ye kounya paske imajine w pou yon moun ap fon foto epi pou dipèfèk kanpe dèyè a konsa kanpe yon bon 18 Epi li met men nan machwè tankou yon moun ki gen pwoblèm. Bon ti pefè ou ka di m ki pwoblèm ou gen, nou ta dwe dwe rezoud li. Pakont se jan fanm nan abiye a ki kòmanse toumante ou. Men ti pefèk bagay yo genlè rèd pou ou. E lè n ap gad figi Blondine, Blondine kè kal. Lè n ap gade jan n ap gad nan foto a la tout tete Blondine deyò. Heyy bagay sa, bagay sa gen rezon, ti pefèk gen rezon l ap kriye a. Gen de bagay. Gen de kote ou ap mande janm fè tonbe la a. Ki lanp ki te limen nan dèyè m. E sa Ti Pèfèk ap di nan kè l la a. Jan E nou tout konnen jan Blondine relax. Blondine son moun ki pa ki pa konplekse. Lè ap gade ti chèz pay li bò kote l la, l pa konplekse. Ti Pèfèk dèyè l la tankou yon stati. Li pa konn anyen, li menm se foto l ap vide.